Ayisyen an. Ebyen se popilasyon ayisyèn nan ki pral gen manchèt yo nan men yo ki pral chache vanjans yo. Se la vanjans popilè. Poukisa? Se paske 2023 a se lane de la jistis. Nou menm sa k ap pase la a, se pa paske nou se nou son apot de la vyolans non. Men atansyon e rèy, fen rèy. Mesye kap fè kadejak, kap fè kidnapin yo rive nan rive nan bout li. E tande byen, Caraïbes FM se se se se radyo se gwo radyo a ye. M te m te fè m te fè yon vwayaj, m te al Lafrans, m gen m gen 10 jou m vini. Mwen entèpele, m al nan simetyè an Père Lachaise. Mwen entèpele nonm, pase pa bliye, m se yon venerab, m se yon gran jewomèt, m se yon trè respektab. Sa m ap pale a inisye yo konnen l. M te entèpele menm Jean Pierre Boyer fè 25 an t ap dirije Ayiti, 21 an t ap dirije li l antyè. Li di m, Jen jiyè, gen gwo, gwo, gwo evènman ki pral fèt ann Ayiti, jen jiyè 2023. Li, e, ap nan di m evènman yo wi, men atansyon, pou lasekrite nasyonal m pa gen dwa devwale yo. Sepandan, Esper te di m, si Ayisyen yo pa vann byen yo, pa vann tè, pa vann kay pou yo vwayaje, Paske yap retounen la ankò e disi 2026, 2027 ou pral gon yon pè dirab. E ekri sa paske Karayib gen achiv. 2026, 2027 si w ta azade ou di moun kidnapè, ou di moun bandi lap voye manda ba ou. Mesye tande byen e fen nou rive nan fen rèy nou. Mwen menm tande byen men jan pawòl la di. Le Dye Toupisan mete lamò, lavi, devan nou mwen map di nou chwazi lavi kòman nap chwazi lavi depoze sak nan men nou an paske tande byen wè rèl nou fini darè gen de chèf map bay Karèm sa kòm primè gen de nèg ki se de chèf band kap mouri se pa lapolis kap touye yo kap mouri se pa popilasyon kap fè anyen yap rete konsa yo mouri ou wè yè ou wè yè gaspiyay renmse mouri. Ebyen e pa sèl gaspiyay kap mouri konsa gen lòt nèg kap mouri konsa paske gon krim ti makak fè 21 mars 2023 yon venerab ki rele venerab Stiano Sejour misye asasine la boule 12 depi lè misye asasine venerab la mwen menm antanke venerab lemèt m konnen Kòman ou panse sa kapab debouche sou bagay pozitif pa rapò a de antesedan konsa ke nou genyen nan istwa nou, de mouvman popilè, de dechoukaj, revanch, tou sa, e sa ou menm ou rele jistis popilè la? Pè Renald bon mèsi gwo bagay. Jodi a m konnen gen òganizasyon dwa de lòm ki pral di bon sa pa de fèt konsa, Tande, gen kèk tan, konstitisyon an veez. Wè la, se la lwa de talyon k ap aplike. Èy pou èy, dan pou dan. Tande byen. Jodi a, menm gouvèlman an pèdi kontwòl sa k ap pase a. Paske tande, se pa gouvèlman. Desten Ayiti pa depann d'Ariel Henry. Desten Dayiti pa depann d'okenn nèg ki chèf jodi a. Paske tande byen, gon è ki te fikse pou sa. E mwen menm mwen gen 10 ans map dil al sou YouTube al verifye m gen 10 ans mwen di lane 2026 son ane kote ap gon ap gen yon pè ap gon kyetid despri men lèl ba rive nan chif 7 la gon chanjman drastik ki bal fèt tande byen sou ak pa sa la se pa se pa emosyon l ye ou pa wè se tout peyi an ki bal kanpe avèk manchèt baton wòch ok ki bal ki bal. Ki pral korije kaye tout nèg kap kite konn fè kadejak tande byen mesye depi ou nèg te konn fè kidnapin ou pa alabri e sak fè an menm tan map di popilasyon an an nou pa antre tou nan nan la chasse aux sorcières cela signifie e nou konnen gen de moun tou ki ka tou pwofite regle regleman de kont ansanm avèk de moun mezanmi tande byen Sa kap pase a la, se pa emosyon ki met pèp la deyò. Mwen menm, jeni an te di m, 2023 sa, lapolis ap kanpe, lapolis ap enpwisan, se popilasyon an ki pral chache jistis yo. E pa nan tribinal ou nèg prale non, ki pral bay ou majistra, ou jij, lajan non, se la popilasyon ayisyèn ki pral jwenn, ki pral pran jistis yo. Paske se lè C'est l'heure! C'est l'heure! Men men kòman w eksplike menm popilasyon sa ki t ap dòmi pandan lontan, yo te di se yon popilasyon ki zonbifye, yon popilasyon ki pa gen direksyon, san gouvènay, epi yon maten, yon maten leve epi li deside di ke sa pa dwe kontinye konsa, li deside di l p ap kouri, l ap pwoteje zòn li? Pierre Renel, Gon heure ki fikse pou chak bagay tande. Poukisa poukisa se nan fen fen mwa d'avril la evèy sa fèt? Poukisa se avan jen jiyè sa fèt? Se paske tande gon dat ki make, gon dat ki fikse. Tande byen nan sa kap pase a la banm bay karayib ou primè. Gen politisyen kap pase wi nan sa kap pase la tande. ki kòmanse desann fizikman ou konprann kap kap gen de gwo bagay kap rive l e m te di kòmansman ane a gon w lejand m te di la lejand s'en va e lejand sa son lejand ki ekri plis ke 100 mizik nan vi l se te Daniel Lariviè e byen espri a di m gon gran etwal ki briye anlè a ki pral tonbe sou latè. E mwen wi ki chwazi di l konsa men je konè je konè lè jan aah tèt chaje frè Ariel rele pase twòkèt la tande pase twòkèt la pase twòkèt la paske gen de moun ki pral viktim se byen yo kap peri men gen politisyen ki konn pa rive tou. Se sa ki koyeran. Tande byen. Lè w va Tousen, m pa bezwen glwa. M pa bezwen limyè, paske m parèt deja. Ok? E mwen te anonse anonse kowona nan mond lan. E mwen te anonse lanmò Mikaben. E mwen te anonse lanmò Preval. E mwen te anonse lanmò Jovenel. Ki sa non m deja? Tande byen wi. Al teye li. E sak fè e Fabe ou wè YouTube YouTube la YouTube son son tribinal li ye lò moun sou bagay moun paka defòme l mwen te di m deja di kèlke choz va se pwodwi o Qatar Lovato se pa janm di gen jwè k ap mouri ok paparazi dè moun ki bezwen like ki bezwen vyouz yo itilize foto m e sak fè nouvè lejislasyon k ap vini an fò gen lwa. ki pou penalize moun k ap difame sou entènèt. N ap tann lejislasyon a fè sa. Nou pa di sa, nou di kèlke choz pa se pwodui. Èske pandan match la t ap fèt, pa t gen jounalis k ap retransmisyon k tonbe, k mouri san malad sou teren an? Bad a pwofesi chak ane. Tande byen wi. M pa ou ou outsider. Mwen gen 10 ans ap fè sa. Tande tande byen wi. Tande. Ou pa tap janm ka fèl paske ou pa tap janm pran chans fèl. Ok. Mwen menm mwen gen 10 ans ap fè sa Pierre Rinel. Ok. M pa ou m pa ou outsider. M gen 10 ans. Tande. M son nèg ki sètifye. Ok. Tout peyi ou pase depi ou di Lova Toussaint yo konnen. Gen anpil bagay anpil bagay mwen di. Jodi a, m ap redi l ankò, moman pou Ayiti dekole a rive. E pa pou sa e rezon nou, antanke trè respektab, venerable mèt, Am, Jean Pierre Boyer di m, di Ayisyen yo pa vann byen yo, pa vann kay yo, paske le chanjman va venir an. Tande, chanjman Ayiti, se pa, se pa nan men gouvènman l ye. Ou wè sa k ap fèt la a? Gouvènman se kanpe l kanpe l ap, l ap, l ap gade Ok sa kap pase a la ok se pa nan men gouvèlman li ye men tande se lane de jistis wè ane sa tande byen wè ane sa gen anpil moun ki tap fè sak pa sa anndan peyi a limyè pral klere sou yo se de se de de bagay kem te di ane sa gon pakèt moun kap fè sak e sak fè gen arestasyon ki pral fèt toujou gon gon lis ki pral deyò toujou. Ey atansyon gon chèf ki nan lis e m te dil nan pwofesi m nan Kanada pral etire non l nan lis la ok mwen kwè m voye pwofesi 2023 a ba ou ke m te soti 25 desanm 2022 gon moun Kanada pral etire non l nan lis la son ansyen l ye. Se pèp la ki pap chèche jistis li. Venerab, bay la repiblik yon kout men non. Sa w wè pou Ariel Henry, Andre Michel, Nenel Cassy, Youri Latortue, Joseph Lambert, sa w wè? Wap banm yon ti jan la. Gwo koze! Gwo koze! On mwen, tande, tande, tande, tande, tande, atansyon, tande, tande, fò mwen mete m nan fou soulye m tou non, paske pa bliye, Ariel Henry, vle ou pa, il est, il est le premye minis Dayiti, gen de enfòmasyon konsènan avni li, m pa ka fè sa, m pa ka lage l sou lèzonn konsa. Sepandan! Sepandan, aah! L'avenir dira le reste. Humm! Lova Toussaint, ou pase de prezantasyon, ou fè de pwofesi ki tonbe daplon, sètèn fwa, e sa pa rive de moun nan Leta rele w pou konsiltasyon, pou yo gade de kwa l'avenir sera fait, kijan yo te kapab aji lè yo pral pran yon desizyon. kous nan sosyete a, m son nèg ki fè yon lansman pou tout kous nan sosyete a, men atansyon, mwen sere pa nosyon di sekrè, si m travay pou kliyan, m pa gen dwa, e sa k fè gen de kesyon, gen de kesyon si w poze m sou kèk moun nan leta a m pa ka reponn, pase si moun nan konsilte m, m fè yon leson mistik sou vil, èske w panse m ka nan radyo mwen al kanpe pou m detaye, detaye sou vil, m pa ka fè sa? M pa gen dwa fè sa pase fò m pwofesyonèl. Se poze yon kesyon la, m santi ou pase akote l, m pa konnen pou ki rezon. Mwen di w ke lè nou wè, lè w wè sa k ap pral rive yo, èske pa gen mwayen pou anpeche yo? M di konsa ou ta ka anpeche n pèdi Mikaben. M ap reponn ou, tande byen. Gen de bagay lè yo fikse sou peyi a, si yon nèg di w konsa l ka devye yo, li ka chanje yo, monchè li sou manti a tèt li. Ok? Dayè, tande byen, mwen menm Lova Toussaint, m te gen chans. Mte gen chans te di te di prezidan Jovenel konsa yn anyo mte di mte di Jovenel yn anyo donne la sa vyon olokos e anyo a li gen sekrè deta nan menn mwen te di Jovenel Moïse sa ok men Jovenel Moïse tande Jovenel Moïse te konnen konnen konnen te gon gwoup ki te vini pou asasine l men èske l te ka chanje l paske pa bliye nan pwofesi peyi a Gon prezidan ki te sipoze mouri an fonksyon. Atansyon. Gen de bagay lè yo parèt, lè yo parèt sou, sou, sou ora peyi a, si yon nèg di w li ka chanje l e, e sou blòf li ye. Gen bagay ou pa ka chanje. E sa k fè evolisyon an, evolisyon Dayiti pa yon politisyen kanpe anfas yon pase. E sa k fè mesye tande byen. Nan jou kap vini yo, ekri dat la pou mwen, jen jiyè, gen gwo, gwo, gwo evenman. Sonje m di w gen politisyen, espri a montre m kap pase nan evenman yo. Atansyon. E Datan, Datan ap viktim nan evenman yo. E gon asasina spektakilè ki gen pou fèt. Mwen konn moun nan wi, mwen di Job, lòm rich de la bib. Pase pa gen nèg ki pral voye manda ban mwen, pral envite m dcpj pou m al reponn kesyon. Ok m pi entèlijan pase nou. Mwen itilize pèsonaj nan Labib pou m kapab ilistre sa m ap di a. Jòb, lòm rich de Labib, yo pral asasine l spektakilèman ann Ayiti. Oke, e Banabas pral sou lakwa. Mwen te di konsa, mwen te di, mwen te di gon jako ki pral pale de Palo, m te di gon jako ki pral pale de Pali. Nou wè jako a? Jako a se te Rodolphe Jaar. Di dam sa son ansyen liye ou pa t wè èg la pral aplodi li nou pa t wè èg la t al lakay li nou pa t wè nan enstalasyon n èg la te la lè m di èg se etazini wi lè m di forè se ayiti wi lè m di jaden se ayiti wi kon jan m pale m te di lèg va transpòte dè zangrè dè semans dan le jaden nou pa wè èg la pot semans a angrè sa k semans a angrè a pwogram vwayaj yo Mwen te di 2023 reg va transpòte ok semans a angrè nan jaden an men mezanmi tande byen e pa jodia nap pale m gen 10 ap pale pa vre. Lova mwen menm ou konn sa m ta swete m ta swete ke kòmsi lè w bay yo konsa menm lè gran piblik lan pa konnen fò ta ekri kelke pa sa yap ye Paske mwen menm, lè m fin pale avè w la, m pral, yo pa pral voye manda bay Radyo Karayib, yo pa pral voye papye ban mwen tou. Paske sa, fò m siveye aryè m. Oke? Sa trè trè enpòtan. Men, mezanmi, nou pa egare. Lè m ap pale, eseye konprann. Lova, fon ti pasyan pou nou, nou pral fè w tande yon bagay la epi w a di nou kisa w gen kòm kòmantè. Tande pou nou. Pa gen pwoblèm. Yon gwo bagay. Yon bagay k ap pase nan stad. Sa se youn. E gen yon jwè foutbòl k ap gen yon pwoblèm. Pandan koup dimond lan, ap gen yon bagay ki rive l. Nan koup dimond sa a. Gen yon gwo bagay. Yon bagay k ap pase nan yon stad. Sa se youn. E gen yon jwè foutbòl k ap gen yon pwoblèm pandan koup dimond lan. Ap gen yon bagay ki rive l. Nan koup dimond sa a. Jodi a se premye novanm. Koup dimond lan rive. Gen yon bagay k ap rive nan yon stad. E gen yon jwè. Jwè a se yon jwè m konnen. E anpil nan nou konnen l tou wi. Men m p ap repete non l. E! Atansyon! M ap. Vwala. M remèsye nou paske tou ou wè la, nou lave imaj mwen. Paske èske Lova te janm di gen jwè k ap mouri? Èske Lova te janm di koup di mond an p ap fini? Caraïbes FM m remèsye nou pou lave imaj mwen Mwen di kèlke chòz Pase pwodwi Kèlke chòz Gon bagay k ap rive nan stad Èske pa gon jounalis Pandan n ap fè yon retransmisyon Ki tonbe nan stad la Yon jwè w te di Lova Yon jwè Yon jwè Non m poko vin nan jwè a Tande byen Mwen di kèlke chòz va se pwodwi O Qatar Sa se 1 bagay mwen te di Dezyèmman mwen di gon jwè Sa F pa te montre m nan, se pa sa mwen k rive. Anpil bagay, mesye, mesye m anpil bagay, mesye, m son nèg ki koyeran m ye wi, mesye dam, ok, pase m pa ka pa salye li di, m son moun nèg ki koyeran, m pa nèg k ap ka chache glwa, pase m gen glwa deja, m jwenn glwa a deja. Wi, m pa satisfè de pwofesi sa. Men, kèlke choz, gon bagay ki te rive nan stad la. Pase gon jounalis an dirèk ki mouri pandan n ap fè retransmisyon. Kèlke choz, Monchè rezi yo pu je pè nou. Rezi yo al penitansye si wap fè w 20 tan rezi yo pase tande izo ou gen pitit ou gen madanm monchè mwen m ta renmen pitit ou yo pou yo pou wè avni yo izo lè Bon m 20 gada tan nan travay etwal la prizon tande byen mwen menm principal son sonje sa mesye m pa janm vle e pa lanmò m vle pou nou men lè m gada travay etwal la pa gen chans pou ou izo izo sa k pral rive sou ou a tande byen disi 2025 ou pa 2024 2025 Ou pa egziste ankò izo. Tande byen! Son venerab kap pale avè w. Tande byen! Se se bonè ki vle lanmò pou ou non. E sa fè map di w izo tande. M konnen w gen pitit. Ti moun sa yo ap bezwen w. Ap bezwen w nan lavi a. Kòm papa yo. Monchè! Mwen menm m ta renmen w viv. Reziye w! Remèt lapolis tèt ou. Pase si w remèt lapolis tèt ou, lapolis pap kite yo rache w. E map di popilasyon sa tou. Si misye dakò depoze zam poul remèt tèt li poul al pije pèn li pa rache misye pa touyel paske tande byen fò egzanp trase fò egzanp trase nan sosyete a pou lè nèg konnen ou fè de bagay ki pa bon pou dakò pou pije pèn ou mwen menm izo m pa vle pou yo boulew pou yo rachew e sak pa nan destenw se sak pa nan destenw tande byen wi jwe jwe kou entèlijan paske paske atansyon Ou gen dwa destine w gen dwa gen dwa gon bagay wap bay sou destine w men ou menm ou ka deviye l tou atansyon apa Voltè te wè li te destine pou l te yon gwo kriminèl yon gwo vakabon ebyen gon rityèl li te fè o nevyèm degre ebyen li sonje li chanje kama a li tounen yon gran filozòf mwen menm map di Izo Manno mesye Manno ou te Site Solèy mwen menm se ti nèg Site Solèy m ye mwen konn tout bagay mesye m pa vle pou yap boule nou M pa vle pou y ap rache nou mesye. M konnen nou plen pitit, timoun sa yo ap bezwen nou. Mesye, dakò remèt lapolis tèt nou. Ok. E si n bay lapolis tèt nou, lapolis pa kite nèg sa yo mouri non. Pase nèg sa yo gen temwayaj vivan pou yo bay. Pou yo di kote yo te jwenn zam nan. Ki politisyen ki ba yo bal la? Ki politisyen ki ba yo zam nan? Popilasyon, m ta renmen nou aji antanke de moun sivilize. Depi nèg sa yo dakò pou remèt tèt yo. Pase mesye tande byen, pa gen rekou pou nou. Izo, ou se yon gran atis. Ou se nèg ki gen anpil talan. Mwen menm, m konfime talan ou. Reziye w, pandan w nan prizon, w ap toujou ka fè mizik. Ok? Si se yon move lespri k vle w mouri, pou l ka bwè san w, monchè reveye w. Pase tande, tande, frè m. Tande m, sa k ap rive sou ou a, ou p ap gen chans. Pandan, pandan m nan menm, pandan m nan menm linye a la, ann fè yon rive Matisan, sa w wè pou Mesye Petit Pluie, Ti Lapli tou? Menm egzèsis la. Ti lapli. Alo? Wi m di w pandan nou nan menm lin nan, nou nan menm baz la, n fon rive wè ti lapli, pitit pli wi. Ti lapli son jèn jan. Ti lapli son jèn jan, yon solèy ki rilaks. Ok. Dayè, pandan de fwa, ok, misye pale avè m nan telefòn. Son nèg ki rilaks. Ti lapli, tande byen. Sa k ap rive sou Ayiti la, pa gen moun ki ka sove pèsòn. Mesye, m ap redi nou sa ankò. Pitit nou ap bezwen nou. dan lavi. Reziye nou, gade pa fè ògèy. Rele lapolis, li dakò remèt tèt nou pou n pa pase. Ok, menm jan pawòl la di kikònk ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. M swete mesye nou konprann sa e mwen menm m pale avè nou antanke frè nou, nèg ki leve nan geto menm jan avè nou. Kòl te chaje pikan. Sak te pase? Yap di an! Venerab la, Monchè, de kote pran misye, misye ale nan men nèg yo. Misye, misye met bagay atè, misye met orezon atè, lale nan men nèg yo. Lè l te vini, ebyen se misye, se nou k te bay misye sandal jou swa a. Se nou k te rele, se nou k te rele e komi, e komisarya kabarè vin chèche l nan mitan nuit lan. E nèg yo te pran zam mwen. Tande byen wi. Nèg yo te pran zam mwen. Nèg yo te pran zam mwen. Mwen te al nan Mwen te ale nan yon emisyon ki se Kalfou avèk Alex Cesure. Mwen te di, tout nèg ki te fè kidnape m yo tout ap mouri. E m ap jwenn zam nan. Alex te di m konsa, sa pa janm fèt non Lova. Pou nèg ki gen yon zam. Pou nèg gon zam pou yo prann pou rejwenn ni. Mwen te di zam pam nan map jwenn ni. Ebyen tande byen non sèlman mwen te gen de nèg kap fè emisyon mistik ki te di se bòz mwen tap fè se te manti m tap bay se te popilè m te bezwen popilè mwen te di espri a fè jistis mwen parèt tankou solèy midi ebyen nou pat wè Theriel Thelus nan aswè ki te di mezanmi men yon fizye 2 moun 2 moun Eh eh bon repo yo jwenn zam lova tousen an bò tèt li ak sa pran zam mwen nan menm wi men zam mwen bò kotem la wi zam mwen nan menm la men zam mwen bò kotem paske paske tande byen mte di nèg yo yap pase mte evite mte di nèg yo yap pase e yo pase vre.